Eske lap soti ane sa a? Non lap soti. Bon m di w, m pap bay randevou ke m pap kenbe ankò. Se sa fè, lè w wè m ba w. On randevou, se pou ba w lòt randevou. Lè w wè m ba w randevou kounye a. Baky ou se, ou se spesyalis nan sa. Depi w wè. Wè, mwen ap kole. Sorry, sorry. Se sa fè lè w wè m ba w randevou kounye a, se paske tout bagay mwen prè. M pa vle al di tèl lè epi pou. pou tankou m gon m gon bagay ki ki epa ko fin pare a la dènyè minit pou m ap jere eksetera. M konnen gen enprevi sa egziste men le fè ke m tèlman ka karyè m tèlman bati avèk enprevi e tout moun vin banm twòp chay pote avèk bagay sa so m make sure ke m pare tout bagay mwen anvan pou m pou m anonse. Kòman albòm nan ap rele? Enprevi? Albòm nan? Yo k konnen. Men banm di n tou e mardi tou n ap tou gen m panse n ap tou gen tit albòm nan n ap tou n ap tou gen dat ke l ap soti tout tout bagay donk se yon Eske lap soti ane sa a? Non lap soti. Bon m di w, m pap bay randevou ke m pap kenbe ankò. Se sa fè, lè w wè m ba w. On randevou, se pou ba w lòt randevou. Lè w wè m ba w on randevou kounye a. Baky ou se, ou se spesyalist nan sa. Non, lè w wè m ba w on randevou kounye a, depi w wè. Wè, mwen ap kole. Sorry, sorry. Se sa fè lè w wè m ba w on randevou kounye a, se paske tout bagay mwen prè. M pa vle al di tèl lè epi pou. pou tankou m gon m gon bagay ki ki epa ko fin pare a la dènyè minit pou m ap jere eksetera. M konnen gen enprevi sa egziste men le fè ke m tèlman ka karyè m tèlman bati avèk enprevi e tout moun vin banm twòp chay pote avèk bagay sa so m make sure ke m pare tout bagay mwen anvan pou m pou m anonse. Kòman albòm nan ap rele? Enprevi? Albòm nan? E w konnen. Men banm di n tou e mardi tou n ap tou gen m panse n ap tou gen tit albòm nan n ap tou n ap tou gen dat ke l ap soti tout tout bagay donk se yon